Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon jodi a se 16 novanm 2022 avanm kòmanse emisyon si la map poze tèt mwen kèk ti kestyon kilè lekòl la pou ouvè souple paske mwen yon ti jan flou genyen konfizyon sou. dat lekòl la ap louvri. E se sak fè w wè gen anpil lekòl ki deja ouvri pòt yo la a an koulè. E pi gen anpil lòt ki ap tann yon desizyon ofisyèl de la pa di ministè de ledikasyon nasyonal e de la fòmasyon pwofesyonèl pou kapab pase a laksyon. Nou gen anpil dosye nou pote ba ou nan kad emisyon sila. N ap kòmanse avèk dosye ki gen rapò ak bandi e lapolis. Ekoute byen. Genyen 2 prezime bandi ki yo menm mòtèlman blese, sa vle di lapolis pete fyèl yo nan echanj de tir avèk lapolis nan sware madi 15 novanm 2022 nan angl avni John Brown ak rue Capois nan Pòtoprens. Nan kad operasyon sila, lapolis rekipere 2 fizi daso e li konfiske tou yon veyikil mak Mazda koulè blanch Imatrikile BB-82 441. Abò machin sa a te genyen plizyè bandi ame. Lapolis Nasyonal Dayiti, lajounen kou lannwit, ap batay pou kapab goumen kont gang nan peyi an e se nan sans sa li kontinye mande kolaborasyon popilasyon an. Yon bèl manch wi lapolis pran la a. Men mesye banm di nou yon bagay. E twòp nèg wi ki gen nan gang. ki fè nou poko ka wè rezilta travay lapolis. Gade banm di nou yon bagay, gen anpil ti gang piti k ap tonbe, mwen m rele sa yo ti gang pwèl pete. Men tankou gwo gang yo, ou konprann, wè nèg sa yo rete la, genyen k ap bay moun manti, genyen k ap pale koze verite, genyen tout koulè, genyen tout plimay, men yo poze la. Sa vle di gwo chèf yo, yo pa janm gen anyen, menm yon ti gafouyen. Adye ti chèf yo kap pede tonbe. Ti chèf yo se yo k pi sou moun. E mwen gon piti m pral prezante nou talè e map mande nenpòt moun ki konn non l yo kapab di m ni paske wè nan batay gran ravin ak ti bwa wè nèg sa misye son ti chen cho e li k toujou ap voye videyo bay ti lapli. Nap avanse sou travay lapolis ap fè toujou. Genyen kèt mesye. Vizaj misye trayi l menm lè misye ta inosan. Vizaj li trayi l. Misye rele Kervenson Viker alyas Tim Malè. Bon kote misye jwenn a Tim sa l mete nan non l lan? On bèl ti non wi. Kervenson Viker. Men vizaj li mezanmi. Pa konnen euh. Kòman vizaj sa yon nèg ou ta kapab rele? Pase vizaj la tchak tchak. Ou wè tankou yon kote ki te gen aksidan. Epi yo repare l. Ebyen lapolis arete misye nan zòn bon repo. Se te nan dat 14 novanm 2022 an. Viker Kervenson alyas Tim Male lapolis efektye yon gwo kout filè sou li se nan wout nasyonal nimewo 1 an. O! Mesye sa gen sèlman 25 an. Li se moun Gwo Mòn, departeman de l'Artibonit. Kervenson, alyas Ti Malè, entèpele pa lapolis pou enplikasyon prezime li nan anlèvman yon dam ki fèt lakay dam sa nan lannwit madi 11 pou louvri mèkredi 12 oktòb 2022. N ap raple, nan kad dosye sila, plizyè nan akwolit li yo, pami yo Peter, Piti Resan, ensi koni, ak Patrik alyas Tchouko, ebyen lapolis ap chache yo tou. Lapolis, kenbe la, kontinye fè travay ou, men, jan m di nou an, menm lè misye ta inosan, vizaj li trayi l. Tèt chaje. N ap avanse pi douvan. Genyen 7 manm gang 3 milyon. Lapolis. arete. Lapolis Nasyonal Dayiti atravè ajan Sèvis Departemantal Polis Jidisyè nan Nòwès pwosede ak entèpelasyon 7 prezime bandi nan Pòdepè 14 novanm 2022. Manm gang 3 milyon yo apreyande mesye sa yo pou vòl ame ame, asosyasyon malfetè. Tande byen! Lui Augustin alyas Lawouze se sa ou ta ye banda solèy pot ko leve 36 lane Charles oh apa gen fanm ladann tou Rosalya alyas Zaya 35 lane genyen Chery Esterlin mouche sa gen 37 lane Elize Carlos alyas Dyòl. Bandi sa yo te baze yo nan Pòdepè. Yo repere yo e se anketè SDPJ suit ak yon brakaj yon bis nan zòn Ti Bwadòm, lokalite ki sitye li nan Gwo Mòn, komin nan departeman de Lartibonit, kote gwoup gang sa li menm l ap fonksyone. E lapolis li menm kontinye mande apui popilasyon an pou kapab kontinye. trake bandi. Dosye lapolis yo anpil wi la. Lapolis nasyonal lanse depi dat 14 novanm nan yon seri operasyon anba lavil pou kapab pèmèt aktivite yo dewoule san kè kase nan perimèt APN nan. Gen yon ekip inite spesyalize Polis nasyonal la ki te genyen avèk li yon operatè seksyon anjen lou polis nasyonal la yo te rann yo sou boulva lasalin ebyen nan lide pou te kapab demoli gwo kay bandi ame konn itilize pou tire sou fòs lòd yo epi atake Kontenè machandiz k ap sòti sou waf la. Operasyon demolisyon sa a dwe pèmèt ajan lòd yo genyen yon pi bon kontwòl anviwònman APN nan yon fason pou pèmèt li fonksyone nan pi bon kondisyon sekirite. Gen yon towo la ki tap ransone moun nan zòn kafou sakre kè. Lapolis touye l nan echanj de tir. Sa pase m kwè se te dimanch nan nivo Turgeau avni N. Endividi sila ki akonpanye ak plizyè akolit li se yon patwouy ki stope li. Patwouy sa a se kò Brigad Entèvansyon Motorize, CBIM, lòske yo fè feu an direksyon ajan lòd sila yo ki te rapidman riposte. Malerezman, youn nan yo te rete nan apèl nominal la e lòt la k ap di absan pou li. Pnh la, daprè sa yo di, pli ke jamè detèmine pou konbat gran banditism sou tout fòm yon mannyè pou kapab restore lòd ak lapè nan mitan popilasyon an. Wi, men. Fòk gwo tèt yo tonbe tou. Mwen m pa gen pwoblèm non si n ka pran tout ti sòlda yo. Pran tout ti sòlda piti yo. Epi, lè gwo sòlda yo pa gen sòlda ankò, oubyen lè gwo chèf yo pa gen sòlda ankò, epi kounye a yo pral parèt vilnerab. Nou pa konprann? Depi nou wè gwo towo yo, yo pa gen sòlda k pou fè kou pou yo ankò, yo pa gen sòlda k antoure yo, ebyen, y ap djòs parèt vilnerab. Nou pa konprann non. Lapolis menm gon mòd, li kòmanse yon operasyon, epi lè w gade la, li bay vag. Li pa kontinye operasyon an. Se pa serye sa non Lapolis. Fòk bagay yo kontinye. Bon! Luis Abinader, si m pa t ap fè emisyon, m t ap kalifye misye de chyen. Fò m di nou ke, e, mesye sa a, m ap mande m èske se moun li oubyen se bèt? Paske, M pa ka konprann. W ap gade m wè lotbò a la gen Dominik ki kòmanse leve wi. Enhen. Gen gwo tèt ki kòmanse ap pran lapawòl. Genyen pèp dominiken an ki kòmanse ap plenyen paske gen travay se ayisyen k fè yo. Men, pa konn sa k pase yo la non. Gon nouvèl mwen k ap sikile sou entènèt lan. Nou konnen m pa renmen bay fos enfòmasyon. M ap chache genyen detay pou m kapab otantifye li pou nou. Enfòmasyon ki ta fè konprann ke gen yon lajan Loni ta bay pou moun sa yo ki san papye an Repiblik Dominikèn. Epi an retou, ebyen Loni sanble pa bay kòb sa ankò epi se sa k fè nèg yo dechennen konsa. Donk n ap chache gen konfimasyon sou. dosye sa pou nou. Men fòm di nou byen ke prezidan Luis Abinader, paske dènye man, Geralda te korije m, li di, bon, tande byen, ou ranje bouch ou di Luis, e pou pa ka di Abinader, paske se tèlman franse a fò sou ou, ou di Luis Abinader. Bon antouka e m gen presyon ke mwen byen pwononse li Geralda. Se Luis Abinader. Ebyen mesye sa a pran 2 dekrè. Yon dekrè ki di ke depi se ayisyen sa yo yo depòte yo pa p janm ka rantre an Repiblik Dominikèn ankò. Yo pran lòt dekrè nan anbasad. Dominiken an Ayiti kote ke non moun sa yo, yo mete yo sou yon fichye ankò. Sa vle di nenpòt lè moun sa yo al fè demand viza legalman, yo pap ka antre ankò. Gade kòman yon nèg sovaj mesye! Gade kòman yon nèg mechan! Letènèl, ou pa ka fè yon mirak? Ou pa ka fè yon mirak Letènèl? Kòm si pou Ayiti rete nan nivo l ye a? Kòm si pou nou pa janm fè yon pa menm? Pou mesye sa yo kontinye ap mete pye sou kou nou? Tèt chaje. Antouka nou la n ap swiv paske n panse ke yon jou Bondye va di yon mo pou pèp sa a. Yo maltrete anpil nan mond lan.